Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon Martisan parèt zòn enfranchisab. Se pa parèt, se zòn enfranchisab. Pou lenstan, moun ki nan pati sid lan ke yo rete la, sa ki nan Pòtoprens ke yo ret nan Pòtoprens e kite savann nan bay nèg ame yo pou yo afwonte. Epi, lè leta deside pou ke sikilasyon ta kapab reprann, pou li reprann paske nou pa kapab chak jou Bondye mete o risk de notre vie. San mwen wè nan machin nan se san moun nan. Nou konnen nou pa kab mete video a konsa men nap fè w fon ti gade men pati san an nou pap ka wèl. Antouka yè nou wè sa ki pase nan Martissant e ke jounen jodi an ankò pwoblèm pi rèd nan Martissant kote ke yo tire sou yon bus. Alò bus sa a li asire trajè bon pati sud la avèk Port-au-Prince. Bon kounya la a pwoblèm Gen yon moun ki blese nou espere ke ka li pa trò grav men mwen wè anpil san nan machin sila. Antouka kòm m toujou di nou se toujou yon maksimòm prekosyon a chak fwa nou ap pase nan zòn matisan an paske m konnen ke sitiyasyon an difisil fòk nou sòti pran lari fòk nou al nan aktivite nou se toujou o risk de nòtre vi. Men ekoute, un maximum de prekosyon. Si ou wè lari a make san, kase tèt tounen paske lavi li enpòtan ke tout bagay. Gen yon lòt pwoblèm la wi. Gen yon frè Guerby Geffrard. Misye ale nan mòg la kote kadav Guerby Geffrard ye a pou l al verifye pou l wè si yo fè otopsi sou kadav frè li a ki se Guerby Geffrard. Paske fanmi an pa dakò yo otopsi kadav la. Tèt chaje. Ebyen, lè frè Jefra a rive pou l al verifye, yo di ekoute mon pòt, entèdi de verifye. Epi misye, misye genlè pèsiste. Epi misye pèsiste, li fè diskisyon anndan an, le reste vous allez regarder ça dans 35 secondes. Sa e pou nèg yo banm anndan mòg la. Dayè kem al wè frè mwen ki mouri anndan an. Ke nou mande pou nou wè kò a. Paske te mande fòk ya yo te di fòk yo otopsil nou te di non. Nou di fò mwen vle wè kò a jounen jodia. Men sa yo fè anndan yo fè konplo yo bat mwen anndan men kòman m ye sa vle di ke nèg yo vle fè de mwen yon moun ke m pat janm vle ye ebyen ok dakò mèsi mesye. Wap wè non mete yon ti pati nwa anba je a se paske misye pran kèk move pataswèl anba je a li ap bay san. Donk se sak fè w wè nou mete ti pati sa pou kapab bouche espas sila. Hum tèt chaje. Mwen m panse ke dosye Guerre bi Geffrard la te fini. Bon, aparaman se yon dosye ki sanse apèn kòmanse dan la Repiblik. Nou pral wè kòman kèk kote nan Pòtoprens ye. Gen anpil kote ki pa bon nan Pòtoprens menm. Men gen kèk ti kote si w la ou kapab fè yon ti mache, ou fon santèn mèt. sa pap deranje w twòp. Men menm lè w ap mache, toujou veye, gade anwo, gade anba. Paske gen kote ki vrèman enfranchisab, zòn sa yo pa kab pase la. Men konsa tou gen ti kote nan Pòtoprens, bon, moun yo mare kè yo kanmenm, yo fè aktivite. Ann gade videyo sa a pou n wè kòman lari a te ye, surtou anba lavil la nan blòk bò palè, channmas elatriye.